Tout konnen se profane Victor, nou konn se Youri Latortue, nou konn se moun nèg Raboto ki bay moun zam. Lè m soti la tire m pou sa. De 2012 a 2023 nou tout konn ki moun ki met zam nan men bandi yo oula Yvan. Mwen salye tout moun kap kontinye tande nouvèl la sou Sofia TV 83, li fè moman ak lè poum pote pou nou tout dènye enfòmasyon nan nouvèl la. Lapolis anonse yo mete lapat sou Curtis Djimmy 18 lane, li se moun Okap Ayisyen, e yo kenbe l nan vòl Joaquín Testama ki genyen 26 lane ak yon zanmi pa l, se 5 endividi sa yo lapolis mete anba kòd pou jounen jodi a la e nou pral prezante yo youn aprè lòt. Genyen nan Gonayiv komisè divizyonè Godson Jeune ki enstale lendi 27 fevriye 2023 sa, komisè prensipal Philippe Juste kòm nouvo kòdonatè ki pral dirije awondisman Gonayiv la, Nouvo komisè prensipal la deja pran lapawòl, li gen revandikasyon tout polisye ki te mouri yo e l mande yo lòt ki abandone yo retounen, yo pral frape fò e sa w tande a pral gen kouri nan Latibonit e yo gen yon plan makab pou trake tout bandi epi pase revanj yo sou sa ki te fèt nan Lyankou a jan n te konnen l lan. Nan kad operasyon pou mare bandi, Kòdinasyon Près ak Relasyon Piblik Polis Nasyonal la, atravè seksyon odyovizyèl la ap prezante yon repòtaj sou deklarasyon Dorestan Roosevelt, lapolis arete akoz li fè pati ekip gang 400 Mawozo a e li ta enplike nan divès zak kriminèl tankou kidnaping ak vòl, vyòl, asosyasyon malfektè. Fò m di n tou komisè gouvènman tribinal sivil pou enstans Gonayiv la, mèt Sera Gazius ki t ap asiste ak enstalasyon nouvo komisè polis la apati de jodi, li di pakè a ap met ansanm ak lapolis yo pral kòmanse travay jan yo bezwen l lan nan jiridiksyon Gonayiv la e komisè a di Lap met ekip li genyen an sou sispens, yo pral frape bandi kokorat yo, el anonse pawòl sa nan moman peyi a pa kapab sipòte ankò e yo fè konnen se Youri Latortue ak Victor Prophane se yo menm ki mete zam nan men 2 gwoup gang sa yo kap feraye pou kwè li la nan latibonit. Medam mesye poko ale anpil pwen ak lòt se esansyèl ki pral fè jounal la pou jounen jodi a. Pa bliye nou se Sofia TV 83 si w poko fè sa abòne ansanm avè n tout detay ak enfòmasyon yo ap vin jwenn nou san grate tèt nan lakou peyi Dayiti. Omwen 3 moun ki kidnape ayè aprè midi ant kafou ayewopò epi Nazon, kidnapè yo pa poze zak sa tou pre Safari Motors. Zak sila fèt ayè aprè midi ant kafou ayewopò ak Nazon. Selon enfòmasyon ajans près anliy Faktè genyen 3 moun kidnape douvan Safari Motors kèlke mèt sou komisarya zòn nan. Viktim yo se 2 fanm ak yon gason idantite yo poko revele. Antretan 3 fidèl Premyè Egliz Batis Rue de la Réunion ki kidnape depi 12 fevriye pase a, Chèf pwotokòl Palè Nasyonal la, Yves Mazil, ak Direktè Kominikasyon Ministè Sante Piblik ak Popilasyon, Jeantiphus Exalus, viktim soti viktim 19 22 mwa fevriye a, menm jan avèk Doktè Arthie Geneviève ki toujou nan men ravisè yo. Akote 2 moun ki ap kidnape, gen lapolis tou. ki ap arete endividi ki ap poze move aksyon. Lapolis nan depatman Nò peyi an arete, stope yon chèf gang epi entèpele 6 prezime bandi. Yon zam ak yon kantite marigwana konfiske pandan operasyon lapolis nan depatman Nò peyi an mennen dimanch pase a. ki te 26 fevriye, genyen chèf gang Boy ensi koni ki mòtèlman blese nan echanj kout bal avèk fòs lòd yo. Li te gen an posesyon l yon revòlvè kalib 38. Operasyon sa reyalize nan ant plizyè inite pnh nan depatman Nò peyi a, sdpj, udmo, bicap, presizeman nan zòn Cité du Peuple. Chanpin, katye ki nan rantre sid Kap-Ayisyen. Pandan menm operasyon sa, gen 6 prezime bandi ki entèpele ak 16 jwen yon pwodui ki asimile ak marigwana ki sezi. N ap note, Boy ensi koni ak plizyè lòt akolit fè pati yon gang ki ap chèche teworize popilasyon nan zòn Cité du Peuple ak Cité Chauvel. Endividi ame sa yo te enplike nan plizyè ka asasina, ka kanbriyolaj ak ransonman. Lòt arestasyon lapolis fè toujou, nou pral ba ou lòt enfòmasyon, gen 5 endividi lapolis nan vil Ench entèpele. Nan kad pouswit operasyon Tonad 1 an, lapolis nan vil Ench entèpele 5 endividi wikenn pase a pou prezime enplikasyon yo nan zak nan move zafè. Endividi sa yo se Brutus Jimmy ki gen 18 lane ki soti Kap-Ayisyen ki apreyande pou vòl, Wakin Testama ki gen 26 lane ki soti nan komin Sèkalasouse ki entèpele pou detounman minè, gen Dieupherne Lebrun, Methlen Lebrun ak Jacob Elius, ki respektivman gen 25, 33 ak 63 lane, ki apreyande pou enplikasyon prezime nan asasina Mesye Pierre Elie ki gen 45 lane nan nivo lokalite Bwa Mare. Prezantman yo an gadavi. An atandan swit jidisyè nesesè, nou avèk Désir Velez nou pral konnen kòman Antirivyè Latibonit leve pou matè. Eske jiska jounen jodi an poko gen prezans polisyè? Bonjou Désir Venez. Bonjou Jean Wilner Ferrer, bonjou ak tout oditè ki branche Radyo Mega. Nap te enfòme oditwa ke ti rivyè Latibonit te leve avèk yon vizaj enptipe kalm, pa genyen twòp sikilasyon, sa ki gen awè ak motosiklèt e machin, pou dayè depi plis ke 5 a 6 mwa toujou genyen nan kèk aks barikad ki toujou rete ki pa leve. E pou sware a, te genyen sikilasyon gwoup ame yo nan nivo santrevil Ti Rivyè Latibonit ak motosiklèt e machin e ki lakòz dayè depi 5 è dlapremidi tout moun oblije rantre andedan kay yo pou yo kab pwoteje po yo swit avèk atak e enfòmasyon ki ap sikile sou tou mesye ki te genyen mouvman rezistans ke yo te deklanche nan koumansman mwa oktòb depi lè mesye yo te kòmanse ap dechèpiye e santreze l ti rivyè latibonit mesye yo gen lis ansanm de mesye sa yo pou yo kidnape sa lakòz anpil jenn gason oblije retire yo nan santrevil ti rivyè latibonit swa pou y al pran refij yon lòt kote ke yo gen zanmi ak. Fanmi ki pratikman pa t pare pou resevwa yo men ki resevwa yo pa lafòs san obligasyon yo kapab sove lavi yo. Ti Rivyè Latibonit toujou gen absans lapolis malgre popilasyon an toujou ap mande ke lapolis pou l vin prezan nan komisarya Ti Rivyè Latibonit lan paske l reprezante yon danje anplis pou popilasyon an nan komin Vèrèt ayè oswa l te ozanviwon 6 è 45 minit. Moun nan komin Vèrèt te enfòme n te genyen prezans lapolis ki rive nan kominote sa a e ki te sòti pratikman nan Pòtoprens. Se de inite espesyalize ak polisye administrativ yo ki repran kontwòl komisarya komin Vèrèt la. Pou kounya ki pèmèt anpil moun nan komin Vèrèt kite pran lafuit ale nan mòn e pou tal refije nan lide pou epanye yo de kidnaping e de kout zam ke bandi savyen yo te konn vin tire nan zòn nan ebyen ayè oswa yo resi fèmen je yo andedan lakay yo. Nan Dechapèl, toujou pwoblèm bò kote popilasyon an ki poko vreman gen twòp garanti pa rapò avèk kantite moun ke n konnen yo kidnape ki toujou nan men ravisè yo kote y ap mande gwo lajan e se baz Gran Grif tan sa vyen menm ki deplase al fè kidnaping sa yo a longè de la jounen oubyen nan aswè moun yo toujou gen anpil nan moun yo ki nan men misye Gran Grif se toujou sa ap mande 200 mil, 300 mil e jiska 500 mil dola ameriken. Genyen nan yo ki libere se a otè de ranson 100 mil dola e 50 mil dola ameriken ke mesye yo pran pou libere moun sa yo ki libere ki fè konnen ke yo pase move moman e yo menm dekonseye moun ki ap pran lari oubyen ki sou zòn nan pou yo ta kite paske eksperyans ke yo sot viv anba ravisè yo li di anpil paske mesye yo pa ba yo manje e yo bat yo anpil e yon fason pou ka fè lajan vin jwenn yo e gen anpil nan yo yo boule yo avèk gòm e plastik yon fason pou yo kab tòtire pou moun yo kapab fè lajan vin jwenn yo sou komin lyankou popilasyon lyankou 3 a toujou ap. plenyen paske lapolis toujou pa prezan sou zòn nan e pou maten an lansanm daktivite ki gen rapò avèk transpò yo, yo poko ret anmè de Pon Sonde pou rive Lyankou e trayanse pou moute ale Mibalè. Lansanm de chofè ak taksi moto yo pratikman ap kontwole. pou omwen pou yo fè wout la paske chak maten fòk yo fè fòk yo enfòme byen pou yo konnen si mesye gran grif yo pap opere avan ke yo pran lari a paske mesye sa yo lè yo sòti nenpòt sa yo jwenn yap rantre avèl se pou sa ke popilasyon an pa sispann mande prezans lapolis e yo menm deja òganize yo nan mitan popilasyon an si se kesyon dnoriti ak kesyon dòmi polisye yo moun nan kominote petit rivyè de l'Artibonite Liancourt et Verette ki te deja di sa. pare pou sipòte polis yo nan sou pwen sa a. Yo mande avèk direktè depatmantal la pou devlope plis sinèji nan mitan popilasyon an ki ka rann ke la jwenn veritab fòs li nan Latibonit paske Latibonit se departeman anti gang se mwens ke ki pèmèt ke sitiyasyon sa rive la ebyen yo pare pou yo kolabore ak lapolis pou rezoud Pwoblèm nan katriyèm seksyon Ti Rivyè Latibonit Savann a Wòch atravè map la sout avèk yon videyo ki viral yo fè kwè se bandi gang li fè ke mesye ki nan katriyèm seksyon Savann a Wòch ta touye nap di ke moun Savann a Wòch demanti enfòmasyon sa fè kwè ke yo menm yo pare pou kèlkeswa zèfèyis kap moute anlè a pou al fè ekzaksyon sou yo men yo poko rive anlè a se pa se pa nan Savann a Wòch ke 3 moun sa yo ke ou wè videyo ap sikile atravè rezo sosyo a moun. Se Desirvenes Sylvain Latibonite dekrè ta byen wo pou Radio Mega. Merci Desirvenes ou tande enfòmasyon yo kote ke chak fwa misye yo kidnape yon sitwayen mizè yap fè yo pase daprè temwanyaj yo yo pa manje non sèlman yo pa manje yo boule yo yo boule yo yo bat yo se yon sitiyasyon difisil pou sitwayen nan ti rivyè latibonit ki jiskaprezan prive de prezans polisyè. Nou prale nan site endepandans la avèk Mackenson Louis poun kapab konnen kòman sa ye nan site endepandans lan, ki enfòmasyon l kapab pataje avèk oditwa radyo mega avèk Mackenson Louis nou pral gen tout detay yo. Bonjou Mackenson Louis. Bonjou Jean Wilner Sévère, bonjou Peterson Blaise la kote li ye, nou salye Marcel Joseph li menm ki ap manyen bouton yo. Nou salye tout korespondan Radyo Mega atravè kat kwen peyi a. Nou salye tout moun Gonayiv ki toujou branche pi gwo jounal maten ki pase an Ayiti, Mega Maten sou 106.3. Yo toujou pran randevou branche edisyon jounal sila. Rapidman n ap antre nan enfòmasyon yo. E fòk nou di w la sitiyasyon densekirite a li menm li kontinye ap vale tèren nan site endepandans lan. Donk bandi ap opere nan zòn Lakwa Peris. Ebyen la a yo kontinye ap frape o nivo de zòn Ti Malis lan. Ebyen yè pou pi piti genyen anviwon 2 machin ke bandi yo menm yo pran rantre ansanm avèk yo. Te gen yon ti minibus ki tap soti o nivo de Marchand avèk kèk enfimyè e kèk lòt moun ladan l. Ebyen genyen bandi yo nan zòn nan blòk sila ki kidnape ti bus lan e dan laprè midi. Ta pral genyen yon kamyonèt ki chaje ak moun ke bandi yo menm yo ta pral pran ankò men kèlke zè aprè yo ta pral relache kèk nan moun ki te nan ti bis yo ak kamyonèt lan e yo ta pral kenbe yon lòt pati jisteman nou konnen se pou kapab fè demand ranson. Eske sitiyasyon sa li menm l ap kontinye anpire o nivo wout nasyonal nimewo 1 nan zòn Lakwaperis? Ebyen se nan kad sa tou genyen on forom sou sekirite ki te dire 2 jou ki fini yè nan site endepandans lan kote ke genyen plizyè otorite ak manb nan sosyete sivil la ki te pran pa ladan delege depatmantal la Charwel Cesar li menm li te la donk se yon nesesite selon delege a pou kapab gen yon ti klima de sekirite o nivo de departeman an ki dènye jou sa yo nou konnen afè sekirite a li menm l ap degrenngole o nivo de departeman Latibonit lan men nan fowòm sa te gen anpil moun ki te entèveni pami yo mèt Luc Oxerra mèt Luc Oxerra ki se yon avoka militan nan bawo Gonayiv lan ebyen li menm li te lonje dwèt li sou 2 ansyen palemantè o nivo de Latibonit kòmkwa ki ta ame bandi ke tout moun konnen. ki ap soufri de zak banditism ki vrèman ap mete moun yo nan gwo laperèz, nan gwo kouri. Donk, ki sa fowòm sa li menm li pral pote? Il nè ke datann nan jou k ap vini la yo. Fòk nou di w tou genyen Juste Philippe li menm ki enstale nan tèt awondisman Gonayiv lan kòm komisè prensipal. Ebyen, n ap fè konnen komisè Juste Philippe li enstale jounen lendi 27 fevriye a. ki fè chwa de li e l pwomèt pou l al travay yon fason pou kapab tabli yon klima de sekirite. Fòk nou di w te genyen komisè gouvèneman mèt Sira, mèt Sérard Gazius, li menm ki te prezan, li te tou anonse tou suit enstalasyon sa a ke yo pral kòmanse mete bandi yo an dewout ki yo menm. Dou kanpe paske moun yo pa ka sipòte ankò. Si nou pa kanpe, bagay la grav pou nou e kominote a oblije pran responsabilite. Gen yon otè ke m li ki se Langlois, se yon Kanadyen ki ekri yon dokiman. Jeneralman, nou gen yon kilti de krim a motif politik. Politisyen yo nou konnen nivo deplikasyon yo nan peyi a. Nou pa janm vle di li. Mwen m pran egzanp Latibonit, depatman Latibonit. De 2012 a 2023 nou tout konn ki moun ki met zam nan men bandi yo Gonayiv. Nou konn ki moun ki met zam nan men yo, nou pa vle repete sa, nou pa vle di l. Nou pa janm rale zòrèy politisyen. Okontrè, se yo ki gen aksè pou met moun komisè gouvènman. Jacques Lafontant fè konnen se mank vijilans sekirite yo ki lakoz mesye sa yo te sove. Chèf pakè Pòtoprens lan demanti enfòmasyon ki fè kwè mesye sa yo te gen gwo zam lakay yo. Se kèk endividi yo te arete kòm enfòmatè izo nan vilaj de Dye. Yo deja re-arete youn nan prizonye sa yo, daprè mèt Jacques Lafontant koute deklarasyon l. Ekout, m ap di ke se dosye, se te sou mank de vijilans les agents de sécurité pakè a ke 3 prevenu sa te sove. Men, je vais retablir la vérité dans tout cela. 1, 3 prevenu sa yo, se 3 pre, 2 ladan yo, yo te pran sou Plas Sent Anne anfas Lise Tousen an, e ke lè m rele komisarya Pòtoprens, mwen mande l èske. Nèg sa yo te pran gwo zam lakay yo le commissaire Dumont di non, non, non se non. Donk se de mesye yo te soupsone de antèn gang Izo epi sou baz sa yo te pran yo kòm antèn. Donk pa t kesyon yo t al pran gwo zam M4 Galil lakay yo jan. M tande sèten dwazimen fè konprann li nan radyo, nan kominikasyon, yo te fè sou sa. Donk, pa t gen gwo zam yo te pran nan men tout. De mesye sa yo, se te de mesye yo te pran kòm antèn izo e yo te vin la a. Twazyèm eleman ki te ladan dosye a, li menm li pa t sove, se te yon eleman yo pran a yon zam, yon zam. ki ilegal, men li di li te anklanche pwosedi yo deja pou te rann zam lan legal. E moun sa te la, li pat gentan sove li menm. Donk, mesye ki te sove yo, komisè ki t ap tande dosye yo te gentan pran òd depo kont yo. Sètadi, se aprè odisyon de la fèt ki te pòte a konesans pakè a e ke yo te òdone mete yo an gadavi pou y al an depo nan penitansye nasyonal. Donk, lè komisè an chaj de sè dosye, Ou bel e byen fè lò travay 2 komisè yo fin tande yo e yo voye yo al nan gadavi donk se an gadavi lèm rele chèf sekirite gadavi a li dim yo pat rann yo kont si dè dezyèm baryè la pat gen kata ladann donk javè pwodwi mon rapò e je lavè soumi a ma ministre de tutèl maitre Emili Pwofèt se pou lè suit zadministrativ donk pa kesyon ke. Jacques Lafontant fè konnen se mank vijilans sekirite yo ki lakoz mesye sa yo te sove. Komisè gouvènman Pòtoprens lan pote plis eksplikasyon sou yon kominike li te mete deyò konsènan jij de pè yo nan jiridiksyon l yo, kote l egzije pou vize tout manda avan yo egzekite yo. Se yon fason pou l gen kontwòl sila yo k ap libere oubyen arete selon chèf pakè Pòtoprens lan, ann koute l. Mwen menm m kanpe sou la lwa, m kanpe sou la lwa. M pa m pa fè nòt pran replik a anyen, an kè a okenn moun. Dakò? M fè yon nòt sòti pou m kontwole gad a vi mwen. Paske tou lè tout lè gad a vi yo soumèt sou kontwòl mwen. Dakò? Donk mentnan mwen m fè yon nòt m mande jij de pè yo, yo se m raple yo. Yo konn sa deja ke yo se 2 OPJ an matyè penal, yo aji pou mwen menm e yo plase sou siveyans mwen. E atik ki etabli sa, se atik 198 du CIC. E lalwa di pi klè ankò nan dezyèm paragraf atik la, menm lè zotorite administrativ, polisyè administrativ, si y ap ranpli yon fonksyon OPJ, Yo menm tou, yo assujetti a cette formalité. Mwen sòti, mwen di pou m kontwole gadavi m, pou m kapab kontwole ki moun y ap arete. Lalwa di, tout moun ki genyen konesans de yon krim, de yon deli, enben fò yo teni pou enfòme komisè gouvènman an. Ankò plis si jij de pè arete, yo arete pou mwen, yo dwe enfòme m sa. Gon plè ki mande pou tout moun foure men ladan. M panse popilasyon an abitye nan bèl diskou deja. Gon grenn bagay y ap tann nan men nou la, se kisa n ap fè avèk yo pou yo pran lari a. Paske tout moun yo santi yo prizonye anndan kay yo. Yè m te nan yon fowòm m te pale, m te di moun yo semèn sa n ap fè yon bagay sou Gonayiv. E Dye swa loure nou gen tout moun yo la, m panse pa gen youn nan nèg yo k soti deyò, tout moun yo e nèg Gonayiv yo ye. Des habitues. Mesye m panse menm nou menm tou nou prizonye lakay nou. A pati de jodi a la, nou bezwen retire kòd la nan pye nou pou popilasyon an konprann tou yo menm y ap lib. Si nou kache anndan kay nou, popilasyon an se anba kabann yo ye. M panse a pati de jodi a la, fò popilasyon an santi yo wè nou nan lari a. E pa le fèt ke yo wè nou nan lari a yo panse nou lib, yo menm tou y ap kòmanse soti sou galri lakay yo. Komisè Juste, nou pa bezwen pale anpil sou sa. Apati de jodi a, nou sipoze kòmanse mete nou alèv. M te pale popilasyon an, m te pwomèt yo sa. M pa konnen konbyen m ap jwenn, men apre midi a nou dwe kòmanse avèk kèk dante. Ou konprann? M pa bezwen konnen, m pa bezwen konnen konbyen m ap jwenn. E se pa m di m di nou pou n al nan checkpoint non. A katrè m ap pase la nan baz la direktè, m pa konn kisa m ap jwenn. Bon menm se sèlman ay nèg mwen yo nou pral fè chèkmèt pou n di popilasyon an nou menm nou nan lari a yo menm tou yo ka pran lari a. Nou pa bezwen pale anpil sou sa. E se sa moun y ap tann nan men nou komisè jis. M panse nou gon defi lakwa. Li pa yon defi vre non. Kòm depi gen depi gen vid lanati a wè di vid fò l korije e pa vre? Ti mesye yo pwofite paske imedyatman yo gade nou nan lari a tout nèg ap antre nan tou. E si yo pa vle antre nan tou nap fòse yo antre nan tou jan yo vle antre nan tou a. M pa bezwen pale anpil sou sa. Mèsi komite a. Dorestan Rousvel se non yon manm 400 mawozo lapolis la mete anba kòd nan kad operasyon tònad ki lanse nan fen mwa janvye a, nan objektif pou bay repons ak. Tout bandi ki pa sispann mete dlo nan zye popilasyon an epi rive demantle fwaye gang yo sou tout teritwa nasyonal la. kidnapin, vòl, asosyasyon malfektè. Malgre tout lapenn li t ap simaye, sa pa t anpeche l desann Channmas al taye banda nan kanaval. Ebyen, lapolis t ap veye anwo, yo t ap veye anba. Yo rive mete lapat sou misye. Ann al tande kòman l ap depale. Pase yon wa pa bon ki fè m rete Kwadèboukè manman. Epi manman w rete. Manman m rete Kwadèboukè. Epi l rete. Ki bò? Epi manman w rete ou. Non, ou konnen manman m e granmoun li ye e epi bagay. Manman m toujou rete. Depi w ap. Kòman nan m jiska mèt la m ka ba w adrès kay la. M ka ba w adrès la. Menm ke ou pa ka ale a pye. Men m konnen e cha. Manman m di m cha toujou vin kanpe devan lakay la. Anwo a ta gen yon derapaj pou yo pa di wi m te di sa yo depi yo soti depi yo soti nan kafou a vin fouye moun nan kafou a epi nou vin pa ka rete e nèg yo konn ap vin pran moun sou lari a avèk machin nèg Genyen toujou nan kestyon ensekirite, kidnapin, genyen asosyasyon medikal ayisyèn ki ap leve vwa l pou kapab denonse vag kidnapin k ap fèt sou medsen nan dènye jou sa yo. Pou pi piti 5 medsen kidnape nan 2 dènye semèn yo, yon sitiyasyon ki enkyete asosyasyon ki pibliye yon kominike pou denonse aksyon bandi yo kont medsen yo. Kòdonatè jeneral asosyasyon medikal ayisyèn, Ardouin Louis Charles mande ak pouvwa an plas la pou fè tout sa k posib nan lide pou frennen zak bandi yo, ann koute deklarasyon l. Bon, nou menm nan Asosyasyon Medikal Ayisyèn, nou konstate avèk sipriz e avèk vrèman anpil endinyasyon ke y ap plede kidnape anpil medsen, yo fè sa an seri san eskonte, se te di son sòt depidemi. Gade sa k fè nou kriye, nou rele pou nou di sosyete a sa k ap pase, epi pou nou di Leta a tou sa k ap pase, epi pou nou di moun ki ap telegide kidnaping nan, moun k ap fè kidnaping nan sa k ap pase. Poukisa se medsen yo y ap pran konsa? Nou yo pa dwe pran nenpòt moun non, men poukisa yo aksante sou medsen yo konsa? Donk sa fè popilasyon an p ap gen sante. E ou pa gen sante fò w ka pwodui, e si w pa ka pwodui p ap gen kòb nan sosyete a. Donk e medsen yo rann anpil sèvis fò yo konnen sa. Se yo menm tou yo bezwen medsen yo. Vwala se te deklarasyon youn nan responsab asosyasyon medikal ayisyèn yo ki leve vwal pou denonse vag kidnapin k ap fèt sou medsen nan dènye jou sa yo. Pou pi piti 5 medsen kidnape nan 2 dènye semèn yo. Yon sitiyasyon ki enkyete asosyasyon ki pibliye yon kominike pou denonse aksyon bandi yo. N ap toujou rete avèk kowòdonatè jeneral asosyasyon medikal ayisyèn yo ki pa kache enkyetid li. Fas ak mouvman grèv medsen rezidan lopital jeneral yo depi plizyè semèn pou mande pi bon kondisyon travay. Pou Ardouin Luchal, grèv la gen gwo konsekans sou fonksyonman enstitisyon an. Nan sans sa, medsen an lanse apèl bay Premye Minis la ak manb Wo Konsèy Tranzisyon yo pou fè swit ak revandikasyon medsen grevis yo. Ann koute deklarasyon Ardouin Luchal. Wi bon nou menm nou bagay sa li chifonnen nou anpil tou li chifonnen nou anpil tou pou lopital jeneral youn prensipal lopital peyi a pou l kanpe akoz de grèv rezidan yo men grèv rezidan yo se akoz de yo pa jwenn mwayen pou yo travay. Donk mwayen pou yo travay la, donk se yon bagay ki trè rèd nan lopital yo, e lè fini tou yo mande omwen fò ta gen yon ajisteman, se pa salè men ajisteman nan prè yo ba yo a, donk ki vin yon prè ki ridikil, donk yo panse ke fò leta ta fè yon bagay, e sa k fè mwen pale, mwen solisite le gouvernement du premier ministre medsen, e m solisite mentan HCT pou l ta panche sou kondisyon de travay dè rezidan e. sou monnen y ap touche a ki ridikil pa rapò o kou de lavi, menm si se pa yon salè men kanmenm yo ba yo yon frè, frè a te ka reprezante yon minimòm pou yo te ka plizoumwen viv ladan, men li te ka reprezante yon pati nan sa y ap viv la, donk se yon bagay vrèman ki grav, m panse pou responsab yo te ka panche sou ka a, panche sou sa seryezman. Vwala, ou t ap koute youn nan responsab asosyasyon medikal ayisyèn ki t ap reyaji sou mouvman grèv medsen rezidan lopital jeneral yo tanmen depi plizyè semèn ki ap mande pi bon kondisyon travay. Jiskamentnan, otorite konpetant yo poko janm di anyen sou sa e sa ki gen gwo konsekans sou fonksyonman lopital jeneral.